Wi medam e mesye bon nouvel gro nouvel ke nou pote pou ou la ebyen fwa sa la ti makak misye jwenn ak zo grann li wi misye jwenn ak zo grann li misye jwenn sal tap chèche al debake yon ekip nèg ak gro zam Al atake yon komisè medam e mesye enben m pa kache diw komisè sa a pa manje anyen k frèt misye pa nan tete lang ak bandi enben misye rale revòlvèl misye vide nèg atè sou konn se lapli kap tonbe medam e mesye nan moman nap pale la a chèf gang ti makak misye gen pwoblèm Si strok pa touye misye si kè sote pa touye misye ebyen medam se mesye konnen misye gen lavi di paske lè fin gen tout solda sa yo ki tonbe la anba kout bal e nou konnen nèg sa yo pa gen pitye pou lapolis nèg sa yo pa gen pitye pou kelkeswa nèg ou ye a depi se nan pnh la ou ye nèg sa yo pa vle wèw ebyen fwa sa ebyen komisè sa misye mete bagay nan deplame nèg yo tou cho nèg yo pa menm gen chans pou yo souflel poul frèt Enben komisè a gentan mete nèg yo mòtèlman blese devèn pa komisè a li gen 2 chyen lakay li enben nèg yo pete bal sou 2 chyen sa yo yo tonbe nou paka bay foto a paske foto a gen san donk gen plizyè moun ki wèl deja nou pa bezwen metel sou chanèl la pou evite lòbèy enben medam e mesye video yo chokan Video yo yo vreman dwol nou paka poste yo bagay yo dejenere enben fwa sa a komisè sa a misye bay ti makak lajan monnenl misye bay ti makak sal tap chèche a nan moman nap pale la a dyare preske touye ti makak misye gen pwoblèm misye panike paske anpil solda tonbe solda pata panse enben komisè a vide bal nan tèt nèg yo sa w tande a la a nèg tonbe medam se mesye nou pral envite w gen plis detay avèk TT ki pral di nou Kòman sa te ye enben komisè sa ki li menm nan moman nap pale la se pi gwo ewo k gen nan peyi dayiti paske ou sèl pou mete tout nèg sa yo mòtèlman blese nou pa bezwen diw komisè sa sil te menm sou yon cha blende enben misye tap fè koze misye tap fè koze nou pral envite w gen detay ann tande TT k pral ban nou plis enfòmasyon. Ah! Eh gen dega t fèt wi. Gen dega t fèt. M kite sa la. Pandan n ap ankete sou misye pou n jwenn plis detay. Paralèlman, pandan nèg yo ap fè deblozay lan, nèg yo fouye kay moun, yo antre kay moun, yo kidnape moun san pwoblèm. Dayè gen yon pratik m di w kounye a, nèg yo abiye ak inifòm lapolis, yo di ke se ajan dcpj yo ye, etsetera, yo gen inifòm tout inite polis la nan men yo, epi lè nèg yo parèt yo di w vin, yo gen manda pou ou, poutan se kidnapè ki anvayi w. Tande byen wi. Nèg la debake lakay ou li vin frape pòt li di w se dcpj li gen manda pou ou. Sitou moun li gen komès, biznis yo menm son masuife y ap monte la. Alòs ke se e bandi t vin kidnape w. Ebyen nèg yo yo al pran yo monte sou resif. Nèg yo debake kay komisè bim nan, ke nou pa bezwen m anpil zanmi, bon nèg rezo sosyal yo jan n fè bagay yo nou ale wè mwen menm mwen ekri m non misye m di Seid m pa di tout non l e anplis li pa nesesè pou m poukisa m oblije ap afiche foto nèg la se gen anpil nèg sou rezo sosyal yo m pa konprann kalite travay nou an menm non Kounya m'en yon pakèt, kounya n tonbe afiche foto komisè a bagay, lè sa nou vin ekspoze'l davantaj, on nèg fon travay konsa, son nèg moun ta mete nan vitrin, ou pa kab ekspoze nèg la sou plas piblik konsa konsa, vire tounen, bay komisè, nou pa ka fè sa, kòmsi nou antrave travay chèf la plis, nou pa ka fè sa la sosyete. Nèg k'ap fè sa yo, jere bagay sa, epi efase bagay sa yo mesye. Nou ekspoze polisye a davantaj. Pou yon nèg fè yon BA konsa, yon bon aksyon konsa, e pa nèg w ap ekspoze sou rezo sosyal, etsetera, ou pa ka fè sa. Ebyen ekoute, nèg yo debake kay komisè la, premye aksyon nèg yo fè gen 2 chyen komisè a gen nan lakwa nèg yo fiziye chyen yo. 2 gro chien bel chien wi. Neg yo vide bal sou chien komisè polis la. Se misye ki responsab sebim. Tande wi. Misye pou kont li. Misye we ba yo melange nan men misye di bon jan l pase l pase. Nou gen bon polisye. Gen bon polisye. Misye di janl pase l pase mwen menm m pap mouri konsa jan w wè jomo mouri a mwen menm mwen menm komisè m pap mouri konsa nèg yo fin mete bal sou chyen yo nèg la e lakay li li el gen kontwòl kay li epi jan bagay yo vin ye la ton nèg ou se polisye sitou si w gen responsabilite ou pa ka sèlman reta yon ti 9 milimèt lakay ou. E nèg kap vin devan w nan, se pa yon 38 modifye, se pa yon vye 9 milimèt ki pa menm ka tire lap vin sou w. Sa yon mitrayez lap vide bal sou w a distans. Se Galil. Se Galil. Se M, se M kisa sa, M 4, M 16, M 4, M 14, T 65, se sa yo kap vini. Ebe sa misye fè? Misye nèg yo fin tiye chyen yo epi misye aranje l li pran kontwòl kay li e lakay li l ye. Ha! Chak nèg ki pwente nan baryè a ki fin rantre, misye jere yo. Kantite yo ap di sou rezo a e pa vre. Gen omwen 3 nèg ki tonbe. Omwen sa m wè. A mwen ta genyen kache ke m pa wè. Men omwen sa m wè omwen 3 nèg ki tonbe. A la riguè 5 li pa plus. Ok? Men kel te yon gren nèg. Se komisè son nèg ki bezwen grad li monte. Se nèg sa yon bezwen nan polis la. E pa nèg ki lach. Misye an difikilte. M pa ka montre n video paske li chokan. Li pa ka pase sou ekran. Tande. Misye trouve l an difikilte. Misye di l pa mouri an lach. Misye reziyel janl pasel pase. Misye vide bal sou neg yo. E plizye neg rete ate. Ann bat bravo pou komise sa a. Bon bagay. E nap mande Frantz Elbe. Polisye sa son nèg pou l dekore. E fòk grad misye monte tou. Yon komisè divizyonè, sa l bezwen la, l ka jwenn ki grad ki pou ta ba li la. M pa fin konnen, son nèg grad misye dwe monte, e son nèg pou n dekore, pou nou felisite l. Antretan, m ap di komisè a pou l double vijilans li. Paske l nan vizè bandi yo. Nèg sa yo pa janm bliye. Ok. Woy video a sou tout group men pa ka pase l sou ekran nan papa. Tande byen. Sa a di ke ma mande komisè a polis lan pou l double vijilans li paske li nan vizè kriminel yo e yo pa padone l pou sa l fè la. E n bezwen plizyè polisye nan dimansyon sa a. Paske ban m di n mesye polisye m yo, anpil nan nou soti nan geto a. Bon ok, anpil polisye m konnen se nèg Bèlè, Ba Dèlma, Site Solèy, se nan plenn, Kwadèboukè, se la n soti. Kounya nou tout oblije kite zòn nou pou n al abite lòt kote. Poukisa? Akoz bandi. Ebyen sat pase la nou livre peyi ak bandi. Si nou bon men kounya Canada dil pap vin nan ede nou. Etazini pap vin ede nou. Se nou menm ki pou jere tèt nou sa nap fè kounya. Ebyen tout polisye ap leve kouri epi nou livre peyi a bay chèf gang yo sèlman. Nan. Pran responsabilite n mesye. On sèl dwèt paka manje kalalou. On sèl dwèt pa manje gonbo. Men si gon grenn polisye t rete nan yon zòn Ann mesye ann prepare brigad vijilans nou kòm polisye Pa pa kòmsi ekspoze nou Rete la moun Pèsòn pa bezwen konnen nan zòn nan se polisye Paske jodi a peyi a frajil Ou se polisye pèsòn nan zòn nan pa oblije konnen ou se polisye Epi y ap met kontwòl sou tout moun. Pandan map pale avè nou la a, nèg Bèlè ap fè patwouy tanzantan tout anba zòn kote piyay makèt te ye, yo ap verifye si pa gen enkoni nan zòn nan. Bon, si nèg ak zam ap fè patwouy, e mwen menm polisye ki legal? Tande byen wi, nèg Bèlè wi ki desann tout sou bò Chandmas la wi k ap verifye èske pa gen enkoni, èske pa gen nèg la yo ap gade. Depi yon nèg la li parèt enkoni nan zòn nan, yo pran l yo monte avè l pou yo al kesyone l. Ou pa t konn pati sa? Sa di si nèg ilegal ap gen kontwòl blòk yo e polisye legal. Mesye, on sèl grenn nèg m konsyan n pa ka kanpe anfas nèg yo. Men, youn nan bagay ke n bezwen konnen, polisye sa ki vide nèg sa yo atè lakay li a, l pa gen blende nan men l? Tout de twa ti kout bal polisye a tande, se nan blende l oblije rete pou l reponn. Kisa sa vle di? M konsyan mesye n pa ka pote tèt nou kòm son kote n pa gen kontwòl pou nèg ap vide bal sou nou men poukisa mesye bandi yo k ap tiye yo pa nan blende yo menm paske m te di sa nan yon emisyon si lanmò san jou ti lapli bougòy izo manno kriminèl vitelòm ti makak etsetera si nèg sa yo gen yon minimòm de mwayen lapolis gen yo kraze larepiblik plat wi. Bon m repran sa m di la. Si chèf jan chèf gang sa ap opere nan peyi an la. Si nèg sa yo gon minimòm de mwayen la polis genyen. Yo kraze la repiblik plat. Koman pou yon polisye reyaji li oblije andan yon blende. M pa konprann sa. Eksplike m sa. Alòske nèg la konnen pètinamman l pa ka batay vre anndan blende a. Fò l met pye l atè pou l batay. Nèg yo pye atè, m ap gade yo la nan videyo a, a sapat yo ye k ap pete bal sou moun, yo pa gen blende. Alòske polisye a pou l reyaji li menm li dou fòk li gen blende. Mesye n bezwen plis volontè. E si n pa kreye mwayen pou n gen plis volontè, plis solidarite antre nou. poun konbat bandit nan peyi sa a, nou tout gen poun pati nan pwogram Biden nan, anpil ladan kòmanse lage pye yo, men anpil nan nou ap pati kite peyi a nèt poun al kache lòt kote, oubyen nou demisyone kòm polisye paske bandi pral pran twòp valè sou nou. Fòn fon jan mesye. Paske li pa nòmal pou chak kote yon polisye rete li vin yon sib bandi e bandi ap mete l deyò. E m konnen plizyè ka konsa. Ki sa n ap fè? Ki sa n ap fè? Sa n ap fè? M pa konnen non. Si n pa fè yon bagay. Konnen nou tout oblije ap lage ap mare pakèt nou nale Tete bandi yo gen po Yo gen po Ayiti lib 1804 Son peyi difisil tout bon.